Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Eske dan sète nouvèl emisyon nou pral fè sa nou ta kapab rele yon veritab melting pot, on sè pa ankò men nou ta kapab di enfòmasyon yo ap tonbe prèske a chak è. Wi, a chak è gen anpil enfòmasyon k ap tonbe e sèten fwa kapab gen yon enfòmasyon nan men ou ebyen li perime. Se sa k fè nou menm nou toujou on time pou n kapab pote enfòmasyon ba ou. Maten an te gen yon sitiyasyon o nivo de Martissant. La route a ete bloke. Men pou ki sa? M potko ka jwenn repons. Te gen anpil enfòmasyon ki t ap bouyi. Gen moun ki di se batay ki te genyen ant Gran Ravin avèk Tibwa. Ekoute gen moun ki di. Se la polis ki pase ebyen la polis ta sanble jere yon bandi wè se sa lenfo paske lèm chache konnen ebyen finalman m tonbe sou bon enfòmasyon gen yon cha ki ap pase epye li Genyen 2 moun ki parèt sispèk devan polisye sa yo, devan je yo, ebyen ils ont tiré e pandan tire sa men gen enfòmasyon ki fè kwè ke te genyen echanj. Ebyen y a 2 zòm ki yo menm pèdi lavi yo. Gran Ravin pèdi yon sòlda e nèg nan kan Krisla yo, Tibwa, pèdi yon sòlda. Pou sòlda Tibwa a m pa gen twòp enfòmasyon J'ai les deux photos. Pa joure non m konnen nou renmen joure paske depi m pale de foto bon gen moun ki pral tèlman mande paske gon bagay demand ki te la anvan yo yo plis soufri paske moun ki vini aprè yo yo moute rapid anlè donk sa vle di genlè son robo pou m tou anplwaye sou whatsapp mwen Epi m tou senkwonize l avèk yon foto depi w mande pou l tou voye foto a ba ou dirèkteman. La je blag men pou lè 2 foto donk avèk pasyans n ap jwenn yo kanmenm men gen anpil moun k ap gentan jwenn chans gen foto sa yo. M pa gen twòp enfòmasyon sou jwè ki tonbe nan kan Ti bwa a men pou Gran Ravin m ta kapab di m genyen yon maksimòm enfòmasyon. Yon maksimòm enfòmasyon pou m di nou ke ebyen genyen Nan kan gran ravin nan m kwè ti pitè 4 ponyèt misye son gro solda nèg yo plenyen pou solda sa lapolis touye ebyen misye fè vrèl pou peyi son chapo donk e y a lè 2 foto si map gade byen banm chache pou nou gade m wè ti pitè avèk yon mayo ble sou li epui misye tonbe atè a lap benyen nan san epui lotro solda misye li menm. tonbe epi se kòm si gon machin ki pase sou li waw se grav antouka se avou de regade a vòtre tour 4 ponyèt misye te konn batay anpil ebyen misye se te yon gwo solda pou gran ravin kèl sera la reyaksyon de gran ravin kèl sera la reyaksyon de ti bwa maten an yo te bloke nou pa konnen si yo bay pase aprè midi a pou kapab petèt bloke ankò yon fwa demen men tou sa n ta kapab di Nou sonje, te genyen yon aksyon ki te fèt kote ke yo te touye 2 nèg pou Gran Ravin, boule yo. Anpil moun panse Ti Lapli ta pral pase a l'action pou dire ke on konba mano a mano avèk lapolis. Non. Li di kite lapolis fè travay li paske mwen m ta kapab di pami anpil bandi, Ti Lapli se quelqu'un quand il va agir li batay m ta kapab di avèk kote negatif li. E a chak fwa Li koze yon aksyon, si son reyaksyon, anpil moun toujou di ke li gen rezon lè li pale. Konprann byen wi! Sèt fwa si, ebyen n ta kapab di, ankò ti lapli fè yon bon jès, il n'a pas répliqué. Brèf, gen yon sitiyasyon. ki lage yon van panik anlè a. Nou pral vini avèk enfòmasyon pou ou. Gen yon sitiyasyon k ap pase nan zòn Fesa. Sitiyasyon an grav, nou konnen depi pèp la an difikilte, depi y ap teworize popilasyon an, Se youn nan chanèl ki toujou la pou kapab bay enfòmasyon sa yo e ki apiye sou sonèt dalam nan tou pou mande otorite yo il faut faire quelque chose. Ki sa k pase? Jiskaprezan m ta kapab di gen yon sètèn konfizyon nan sa k ap pase nan fe sa a. Genyen yon fizyonnman ki fèt antre blòk Makako, Taraz epi Galèt. Batay fas ak fe sa. Ebyen, fò n di, sa genyen yon jou depi ke gen anpil krim k ap fèt anlè a la. Men gen yon pwoblèm, le pwoblèm se ke gwoup ki ap pote boure sou fe sa a, li sanse sanble pa konn zòn nan byen oubyen pa konn moun pou yo vize yo. Paske nan pote boure sa ki fèt, lè m ap tande kèk abitan k ap pale, ebyen, yo di w ke se de moun ki abiye an nwa, epi yo parèt, y ap pete bal, y ap mete dife kay moun, y ap touye moun, donk ou imajine, se yon sitiyasyon panik, dramatik menm. Moun ki anlè a pa konn kisa pou yo fè. Yo rive yon kote, nèg yo touye bèt, menm bannann abitan yo, yo koupe bannann yo lage atè. Men, tout operasyon sila a, se te pou kisa? Se te dan la pèspektiv un peu de repouse totalman les hommes de fe sa. Pwoblèm wi, pwoblèm. Bon m di nou byen, daprè enfòmasyon ke mwen genyen e mwen ka fè konfyans. Genyen yon sitwayen, yo mete men sou li, yo mare l de bra de do, yo mete dife sou li. Genyen yon lòt sitwayen yo koupe tèt li. Enfòmasyon toujou ki rive jwenn nou. E mwen tap gade sou yon lòt konfrè kote ke nan temwanyaj moun yo yo di w ke ebyen gen yon fi li menm ki pèdi manman l. Sa vle di lè bagay sa fret anlè a la a, sou w al anlè a, w al mennen yon ankèt sou fon apèl nominal, Vous imaginez, nan espas kote nèg yo fè irruption sila a, avèk tan ou rive a, wa fè apèl wa wè konbyen moun ki absan epi tout moun sa yo ki absan se moun ki pèdi lavi yo. Frèm Carol, Mande ou. M pa konnen ou konn pa mande ou frèm. Deplase non frèm, deplase non. Wi kò, wi kò. Wi kò. Ou pa koud m leve sèl. Wi kò. Soti pou yon ane. Wi kò. Mwen gentan tou fel deja wi. E on sitiyasyon konsa li menm ki rive nan zòn nan kòman ou santiw e eske se premye fwa wap viv sa nan zòn sa? Non sa te fèt on fwa nan mwa jiyèt la deja sa te pase konsa e boule kay, boule kay touye bèt yo jwenn. Men fwa sa a yo fè l pi mal. Malgre premye fwa te gen kay ki te fè ak so ki te fèt wi men fwa sa a yo fè l plis. Piye yo boule denyè kay nèt pa gen kay ditou ki rete. E se gwo kout zam bay gwo presyon. Se pa t gwo presyon ki te genyen. Pa t ap gwo grenn moun ki t ap chape. M kwè la a te gen omwen kèk swa senk moun. Gen senk moun ki viktim la a. Sa a se moun ki pa t kouri. Senk moun sa a nou jwenn kadav yo atè a yo menm. Men apre sa gen moun tou ki mouri nan raje nou poko jwenn. Yo jwenn bèf la, yo touye l, yo jwenn kochon an, yo touye l, e yo jwenn kabrit la, yo touye l, mouton an, yo touye l, kounye a tout malere ret de bra balan, nou pa konn si n a moute, nou pa konn si n a desann, lapli pare, nou pa konn kote nou ale, parèt la pa gen moun nan zòn nan ditou, m kwè nou wè zòn nan vid, nou pa wè yon moun pou nou rele, pou nou pale, e tout moun al nan raje, tout moun al nan bwa, y al kache nan rak, nou pa konn kounye a yo pral viv, kounye a yo pap viv. Nan moman atak sa ki kote w te ye? Mwen menm? Kouri tout, nou tout kouri. Yo tout kouri pale m ke ou ap pase anba yon kay mesye kote gen beton an lè ou jwenn premye mas ki pat ki pat m pa konn si w al pat ka kouri pat ka kouri yo vide l atè gen yon ti madanm devan w la yo vide l atè gen yon ti mesye ki pral nan dlo dèyè la yo vide l atè gen yon mesye ki nan jaden k ap okipe bèt li anwa yo vide l atè men anwa tout anwa yo gen bèt atè a la yo pa gen moun tout moun vire bon yo pè pou yo tounen pa gen moun ankò oblije ke nou pa konn sa pou nou dwe fè. Men peyizan bon m konn peyizan nou menm isi a nou ta dwe viv nan yon sans soti sans kote nou ye a m ta prèt di w se nan yon paradi nou te ye oparavan men depi yon bout tan la nou pa konn n ap soufri yon soufrans bon kounye a sa pi mal pou nou nou pa konn kote pou n ale lavil lontan lon moun te konn gen kwabosal lòt pwoblèm te gen yon pwoblèm ou ta desann kwabosal lavil bon se menm prèske menm bagay bon kounye a nou pa konn sa pou nou fè. Moun ki ka kanpe fè yon ti kanpe gade avè yo, tout nèg abiye an nwa, w pa manje se entèl, w pa manje pa entèl, zam k ap tire yo menm, menm si w te rete, menm si w te. Nounou kòman ye ou anfòm? A, lè manman m pa gen bèk vin manje nou pa manje, lè manke nou dòmi, a timoun piti sa yo. Bon nou sot ap konstate la yon dam li menm ki pran bal e ki rive pèdi lavi l e selon enfòmasyon yo se ta manman w di nou non kòman sa ye kòman sa te fèt. Nou pa konnen kijan l te pase tout moun te nan kouri se manman m li ye nou tout te fon bò li pran bal nou pa konn kijan l pran bal la kijan l pa pran bal la pase tout moun te nan raje. Anviwon kilè sa pase? Sa pase se kay yon sè la li te dòmi kay yè maten sa pase lè m vin a 8 è. Lèm vini kotem sot anba raje a moun pa wè pitit mwen map kouri moute kouri desann m pa wè yo kounya la lèm map mache m jwenn yon tontonm tontonm nan dim konsa manman w pran bal wi m di evre lèm kouri vini m vini benyen san m di woy pa gen doktè isit kòman nap fè avèl men li dim bal la soti nan pyel kounya lè dim bal la soti nan pyel mal lakay la m pran dlo. M fè twalèt li, m mete, m chanje rad sou li, kounye a toutou m nan leve l, m mete kay matant mwen an la, kounye a la, etan m pote l ankò, m fon ti dlo sèl m bay toutou m, m di met nan bouch li mwen tanpri paske m pa ka kanpe pou m mete l nan bouch li paske m pa bon, son kòd m pran mare vant mwen, anyen pa ka ret nan vant mwen. Timoun sa yo nan men mwen, yo pa pral jwenn yon moun pou m ta mete atè pou m ta, kounye a toutou m nan pran li mete l kouche pou mwen. Kounye a la m bay mari m bay pyès moun ditou. Kounye a maten an kote m ye avèk timoun yo, kounye a m kouri anba kafe a m di bon m al wè manman m. Etan m kontan a, tonton m nan di m manman m mouri. M di. Men nou pa t eseye fè kontak pou nou te rive jwenn doktè pou nou te kòmanse. Pa gen doktè isi a. Yon sèl doktè t vini tout nou kouri. Pa gen doktè. Men kòman sa ye pou kounya, kòman nap fè pou nou rive anterel paske jan w di m nan mwayen yo vrèman fèb kòman nap fè Nou pa gen anyen Nou pa gen anyen Pou sa nap mete l Nou pa gen yon goud nan men nou ditou anyen menm Men nou wè e fòs sa ki fouye a eske se la yap mete l? Wi. Se dam nan ki mouri an. Carole. Nou remake ti pitit la ap kriye wi se kisal gen la. Dako mèsi. Eske nan kad batay sa gen bandi ki tonbe paske te genyen 2 nèg ki te la. Men neg yo oblije jwe piyo poske la situasyon e grav. On peut pas contrôler cette situation. C'est ça que fait Negyo obliger jouer pied. Pas oublier que il y a un lien de connexion entre Monsieur Sayo avec des hommes de Grand Ravine. Mais tes grands premières opérations qui te paraît très musclé côté que Negyo t'es évacué. Men, m ap poze tèt mwen kesyon pou m di èske te gen yon retou an fòs ki te fèt? Paske depi lè operasyon an te fèt lan, m pa t tande bri Black Macaque ankò, je crois que c'est son nom. Donk, sa vle di, konprann byen sa k ap pase anlè a la, mezanmi, li mande yon maksimòm mobilizasyon. Li mande tou yon maksimòm konsyantizasyon. Jan m toujou fè pou Site Solèy. Jan m toujou fè pou Vilaj de Dye. Jan m toujou fè pou Gran Ravin, pou Ti Bwa. Mwen fè l tou pou tout lòt zòn ki gen pwoblèm e ke pwoblèm sa yo dwe rezoud. Paske bagay la grav. Ou imajine w, ou nan yon zòn, epi lè w gade ou wè yon gwoup nèg fè iripsyon nan zòn sila pote boure. Ou pa konn si se lapolis, ou pa konn si se bandi, epi lè w gade ou wè nèg yo pase a laksyon, y ap touye kochon, y ap touye kabrit, pye bannann yo jwenn ak tout rejim bannann yo koupe lage atè, yo mare gason, yo mete dife sou gason, yo touye fanm, a non! Sa vle di ou menm si w jwenn pou w chape poul ou ap chape poul ou. M tap gade azèk zòn nan kap pale ki di yo pa idantifye moun sa yo. Yo sèlman wè moun sa yo parèt la epi yo pase a laksyon. C'est un conflit qu'il faut rezoudre wi si n pa rezoud konfli sila ebyen ekoute pap gon grenn moun rete anlè sa ankò pap gon grenn moun kap rete anlè sa e m swete ke pou gen yon maksimòm ransèyneman ki fèt sou kesyon sila e pou kapab wè nan ki mezi pou pase a laksyon. Paske pa gon kote k bon nan peyi Dayiti, anwo pa bon, nan mitan pa bon, sou kote pa bon, anba pa bon. Men gen kote k pi mal. Gen kote k pi mal, gen kote m ta kapab di, bagay la fèk ap kòmanse. Men gen kote l tèlman pa bon, m ta kapab di w, li eksploze deja. Bon, sitiyasyon fe sa a, nou pral chache plis enfòmasyon sou li men. Fò n di ke bagay yo tris anlè a. Paske pa bliye mesye, lè n ap mennen batay sa yo, gen anpil inosan ki sou plas. E inosan yo m panse ke lè n pote boure, an nou fon jan pou n pwoteje inosan yo. Paske tout moun sa yo ki mouri, y ap antere yo. Tout moun sa yo ki ale, yo pa gen ankenn moun yo pral pote plent. Sinon, Yo antere, epi fanmi yo menm ap mare vant yo paske yo pèdi moun sa yo nèt. E pa bliye nan tout konfli ame toujou genyen de inosan. Toujou genyen de inosan. E gon bagay pou n konprann, lè moun nan nan yon zòn, li gen 15, 20 tan nan zòn nan, li gen yon ti kawo tè, èske n panse ke l pral kouri kite l oubyen l pral kouri vann li pou l al ret yon lòt kote? E pa bliye bagay la grav tout kote. Ebyen, se Bondye k pou di yon mo. Ke Bondye pwoteje nou. Merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dire que vous appréciez le travail men juste avan nou ale nap kite w avèk yon fraz fraz sa m swete ke nou metel an aplikasyon sa se di si vou nou pouve pa fèr de grand chouz, Essayez de faire de petites choses avec grandeur. C'est une phrase qu'on peut retrouver dans la chanson Mon roi de Youssoufa. Je vous adore et on se dit, comme toujours, à la prochaine